Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon deja nap swete ou pou pase Yon trè bon moman an nòtre konpanyi. Nou prale dirèkteman nan zòn Pastro piske la sitiyasyon è toujou konplike pou lè Ayisyen ki yo menm ap travèse zòn sa pou kapab ale Panama pwi wè nan ki mannyè yo ta kapab antre nan peyi Etazini. Men depi yè gen yon sitiyasyon panik Pou 16 ayisyen la ki yo menm ap travèse zòn sila a, yè yo pase pandan tout jounen an paske lapolis kolonbyèn entèsepte 2 machin ki gen ladan yo anpil ayisyen ki yo menm tap pase nan zòn sa pou kapab ale nan Nekokli. Ben ekoute, yo pase tout nwit lan la o pwen ke genyen ayisyen ki te kòmanse manifeste pou kapab mande pou kite yo ale paske yo menm yo estime ke yo legal. Ben pou lè polisye kolonbyen ebyen genyen kèk ti pwoblèm o nivo de papye yo. Men ki sa k pase o jiste? Ebyen, moun yo pase tout nuit lan, gen moun ki pa manje paske zòn sa a yon pla manje koute anviwon 20 dola ameriken e moun yo pa gen ase darjan. Yo pral pase anpil peripesi pou ta kapab wè kòman y ap antre nan peyi Etazini. Donk, on ve pa tou depanse, se sa k fè moun yo oblije pa manje. Men, ekoute, lapolis kanpe tètrèd. Lapolis pa vle bay pasaj. Tout moun negosye, yo di non. Maten an la a, nou leve, nou ta kapab di e, genyen yon ti amelyorasyon tou piti. Men ti amelyorasyon sa a li kòm yon kout kouto. Sa vle di se lapolis ki vle pèmèt amelyorasyon sila a paske gen yon chifr de 24 mil dola Pou moun yo kolekte pou yo kapab bay, donk se sa yo di nou pou kapab kite pase. Men nan kisa ayisyen twouve yo jounen jodi a mezanmi. Lè ayisyen yo pa vle antre nan lojik sa, yo mete yon separatè an fil nan wout lan, sètadi pou machin pa pase, gen ki kouche atè a sou beton an, imaj sa yo tris mezanmi. Ooh gade mizè ayisyen ap pase nan mond lan. E dènye bagay ki pi grav sè ke. Lè polisye ki son sur plas menase pou kapab tire sou ayisyen sa yo. Donk nou konprann, a chak fwa mwen menm m wè yon sitiyasyon konsa rive, m di tèt mwen, gade kòman dirijan isi mechan mesye. Wi m di sa wi paske, wè ti peyi sa, nou te ka fè l fè yon peyi. Kote li fè bon de vivre. Men anfen, sè le kochmar. Sè lanfè anfas, quand on vi dans ce peyi. Se sa k fè w wè, anpil moun oblije kite peyi sa paske yo pa gen anyen y ap defann. Pi fò Ayisyen sa yo n ap di w yo sòti Chili, yo sòti Brezil. Yo pral chache lavi miyò nan peyi Etazini paske rive Chili. Gen moun ki ap degaje yo ase byen, men gen moun ki pa kab jwenn bon degaje. Se menm pou Brezil egalman. Nou ta kapab di moun sa yo menm, yo eseye ap travèse lòt fontyè an destinasyon Lèzetazini pou kapab al chache yon lavi miyò. Epi men sa k pase. Donk sa vle di ke jounen jodi a la a, Ayiti fè pati peyi ki genyen kesyon refijye a. Sa vle di si w ap fè yon lis peyi ki bay anpil refijye se dènye tan, ou oblije mete Ayiti ladan l paske Ayisyen ap kite peyi sa a pa pil e pa pakèt, sa k ap pran lanmè, sa k ap tante travèse fwontyè ilegal pou kapab rive nan yon peyi kote ke yo kapab respire mye. An nou swiv kòman sitiyasyon an te ye paske gen youn nan konsène yo depi yè li menm l ap ba nou enfòmasyon sou plas, l ap fè videyo avèk dè kòmantè voye pou nou. Bonjou tout moun, bonjou tout moun, kòman nou ye, kòman nou ye, jisteman nou la kou Pastro e Kolonbi aktyèlman bagay la toujou konplike nan la kou Pastro la kote ke Ayisyen yo ap revòlte e Ayisyen yo ap revòlte toujou pase ke otorite yo pa janm di anyen. Otorite Kolonbyen yo pa janm di anyen e kote yo Ayisyen yo gen 24 mil dola 24 mil dola ameriken e yo bay pou sòti Pastro pou ale e Necoclí a vle di ke se pa yon distans ki estrèmeman long distans la m ka etire l kòmsi se de Pòwoprens avèk Wanament m panse distans la ka e jisteman nou pa vrèman konfime men se yon bagay konsa ke l ye sof e otorite yo pa chwazi di anyen nan ka sa e jis aktyèlman ayisyen yo toujou ap revòlte la wap gade la wap wè machin kap retounen ayisyen yo kanpe nan lari a lari bloke e menm lapolis ta fè konprann ke pou ayisyen yo pran wout la apye e yo pa gen yon goud ke yap bay e nou pa janm jwenn yon moun di anyen ayisyen yo se. nan lari ap dòmi wap gade la wap wè polisye yo kap pale avèk yo la a RL prod jiska mentnan la a jodi 22 out la la bagay la toujou konplike nan lakou kolonbi la aktyèlman la wap gade la wap wè ayisyen yo kap manifeste nou toujou la avèk ou pou nou baw enfòmasyon nan lakou kolonbi nan pastro ayisyen yo vle pou yo ba yo pòtinite pou yo travèse ale pou yo ale nekokli pou yo jiska mentnan pou yo ka kontinye fè wout kote yo vle ale a. E aktyèlman la nap wè machin kap tounen e moto tou kap sikile la a. Ayisyen yo ap revolte e gen blan tou ki ap ki ap e ede ayisyen yo revolte pa rapò ke ayisyen yo gen tout dwa yo pou yo jwenn machin pou yo ale pou yo kontinye fè wout la obyen tou Pou yo retounen yo lajan an bak, 24 mil dola ameriken an bak. So se sa ke Ayisyen yo ap revòlte, yo pa chwazi ba yo machin pou yo ale, yo pa chwazi ba yo biyè, e yo pa chwazi tou bay kòb la tou. Gade la avèk nou la, sa se polisye yo la, e nou toujou la, nou toujou la avèk ou, e rl pou yo bay yo konplike la pou le moman. Polisye yo ap mal reyaji avèk ayisyen yo tou, sa se kote ke yo bloke, an avans avèk ou. E jisteman pou 80 ayisyen yo pran 24 mil dola ameriken, ok 24 mil dola ameriken, e tandiske yo fè nou konnen 30 dola ameriken gentan twòp kòb pou wout la pou ayisyen yo fè wout la pou rive Nekokli, soti Pastro pou rive Nekokli, yo fè nou konnen, sa se machin polis la, yo fè nou konnen 30 dola ameriken twòp kòb. Nap wè la me me sa se polisye yo k la e sa se blakawout ayisyen kote ayisyen yo mete e fil nan lari a mare kòd nan lari a jis pou yo bloke lari a. RL prod, Aktyèlman la nou devan kote ke yo vann e tikè yo la e nan tèminal la la wap wè se ayisyen yo kap revòlte la e ayisyen yo bloke devan e sa se ayisyen yo kap revòlte. Men yo pa tèlman aksepte pou nou fè videyo Men kanmenm n ap fè yon jan pou nou ba w imaj yo E pou kapab fè otorite yo wè sa k ap pase nan peyi Kolonbi La nou pas twou la w ap gade sa se Ayisyen yo Sa se Ayisyen k la k ap revòlte Tout sa yo w ap gade a la se Ayisyen E yo pa asepte pou nou fè videyo yo pa vle E yo sa yo se Ayisyen k la. Sa yo se ayisyen. Tout sa yo wap gade la se ayisyen kap revolte ki devan tèminal nan pastro yo ak yo vle pou yale me kokli yo pa aksepte vann yo biyè pou yo ale so mezanmi bagay la vrèman egzajere tout sa yo la wap gade la se ayisyen k la yo la ki ap revolte. Ann swiv avèk nou. Menu Si wap swiv la. Ok. Sa yo se Ayisyen yo ka la kap revolte la aktyèlman. Men yo, sa yo se Ayisyen menu. Wap gade avè nou la, nou nan Pastro yo pa aksepte vann Ayisyen yo biyè pou yo ale Mekokle. Yo sou sa yo se ayisyen. E aktyèlman la bagay la grav, bagay la grav nan peyi Kolonbi la. Polisye yo fè konnen ke yap tire sou ayisyen yo pou yo debloke lari a. E ayisyen yo toujou kontinye ap manifeste. Wap gade la polisye sa yo ki fè konnen ke yap tire sou ayisyen yo. Ok. Jisteman se sa ke nou pote pou ou la a. RL prod, bagay la grav. Yo fè konnen ke yap tire sou ayisyen yo pa rapò ke yo bloke lari a. La wap swiv la. Yo fè konnen ke y ap tire sou Ayisyen yo la aktyèlman la. Se sa ke polisye yo di. Depi Ayisyen yo pa debloke lari a, yo fè konnen ke y ap tire sou yo la aktyèlman la. Yo fè konnen ke y ap tire sou Ayisyen yo. E frè m, ki sa w di, ki sa w di, ki sa w di? Di yon bagay menm, di yon bagay! Bon mwen, bon mwen, solisyon an bagay la se kèt. Yè imigrasyon vini, di y ap fè yon bagay pou moun yo, yo pa fè anyen menm. So sa moun, pou moun yo fè la se kontinye pwoteste sou Ansah Moulin san vyolans. Kèlkeswa kote w ye apre w ap gade imaj sa yo, Ayisyen k ap eseye wè kòman yo ta kapab antre nan peyi Etazini entèsepte pa lapolis kolonbyèn atèl pwen yo menase tire sou yo. Bon, pa gen fyète ankò pou yon moun ki Ayisyen paske otorite yo, òm politik yo, moun nan sektè prive yo travay pou kapab detwi imaj peyi sa a e gon grenn bagay lè w detwi imaj peyi sa a se lè sa a ou vin pi milyonè, se lè sa ou gen plis moun dèyè ou, se lè sa ou bon moun. Men Ayisyen, m ap mande nou yon jou, fò n pran konsyans wi paske isit nan peyi Dayiti, mwen wè depi yo kritike yon moun, tèt nou cho, nou kòmanse ap joure, se kòm si moun sa k ap kritike a, se li menm ki pa bon an.